Bonjour bonsoir la famille Avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon Eske tout bagay anfom? Ebyen on va avwa an veritable melting pot lon forma E se parti pou vou Nap euh, Kòmanse dabò avèk dosye jij Garry Orélien. Jij Garry Orélien gen anpil kritik ki tonbe sou do l. E anplis gen sa n ta kapab rele yon rapò ki sòti pa bò kote rnddh ki sispèk li de konplisite avèk de moun ki pa ta fin twò klè, de moun non yo site nan afè asasina Jovenel Moïse. e yo kritike jij lan pou enkapasite li pou kapab mennen dosye sa kote li ta dwe rive. Men ekoute, malgre tout kritik sa yo, le jij an chaj du dosye de l'assasina de Jovenel Moïse, il a parle. Il a parle pou dire ke ekoute, tout sa yo yo pap retire anyen sou li, paske li menm, ebyen, eh tou sa ki evidan pou li, pou kwa li la, se pèmèt ke ankèt la rive pi lwen, eklere yon seri de zòn donb, e o final pèmèt ke moun ki se otè entelektyèl nan asasina Jovenel Moïse, ebyen pou moun sa yo, kapab parèt yon jou devan lajistis. On écoute le juge Garry Aurelia. W ap pèmèt ke, mon ami frère, ke nou pa fè yon entèvyou grand, yon gwo boul tonton entèvyou, paske mwen genyen restriksyon ke lalwa fè mwen, pou ke mwen pa eksplike sou rezo sosyo, ni dan lè jouno, ni kèlke pò dot. pou ke dosye m ap trete a, mwen trete l avèk serenite. Dakò. Mwen te pran dosye a, mwen te pran dosye sa a. Pou ki sa? Paske mwen se yon Ayisyen. Non sèlman m se yon Ayisyen, m se yon majistra Ayisyen. M te di ke li enkonsevab pou ke anndan sistèm nan, Pou yo pa jwenn on majistra de kouraj pa fot de pè ensekirite de tout sòt pou ke yo menm yo ta foure kò yo pou yo pran on dosye konsa. Mwen di ke mwen menm map pran l pou la senp e bòn rezon nou kondane sa ki fèt la nan tout entegralite l. Donk nou pran ni pou nou. di ke on fwa isit la pou ke entènasyonal la wè genyen on travay kap fèt, genyen jistis an Ayiti. Mwen pran l avèk. Anpil detèminasyon ke tout pwòch mwen konnen e tout moun k ap di sa yo t ap di yo te pa vrèman enterese m. Men sepandan, mwen te konvenki ke dosye sa a, li prale jiskobou e laverite, laverite, laverite ap sòti sou li. m pa gen biwo. Genyen de bagay administratif ke mwen menm se se lè mwen vin gen dosye a y ap fèt. Sa vle di rantre dan lè detay nou pa t vle rive la. Men jiskaprezan frè m, n ap trete dosye avèk am e konsyans. Ou pale don bagay enpòtan la li yo di toujou le principe la justice ne vit pas de scandale une fwa ke m te wè yon òganis dwa zimen te sòti yon rapò Mon ami frère an nou an nou an nou an nou wè ke nou pa rantre dan le fon di dosye paske ou konnen ke la lwa pa pèmèt ke m pale de de aksyon ki fèt nan dosye ke mwen menm m ap trete a. Ok bon ok trè byen nou konprann sa. Donk restriksyon sa ou gen yo e menm pale wè n ap pale la donk Mwen di ke m te vle pote yon demanti fòmèl a aux allégations d'un individu, men mentenan m pa vle rantre nan detay nan kesyon dosye a. Wè, jisteman, m konprann nou pa ka antre dan le fon di dosye. Wap ekskize mwen frè, pouke m pa antre dan le fon. Ok. le directeur de RNDDH Sport, à son, à, son encontre, mm-hmm. est et diffusé à travers la presse mm-hmm. dans le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qu'il est en train d'instruire. Le juge et le juge instructeur Gary Aurélien reprouvent avec la plus grande rigueur Tout alegasyon mansonjè sa a yo ke Mesye Pierre Esperance fè e li di nwa sur blan dan tou le medya, li genyen de prèv, li genyen de moun ke li te, ki kontakte l, ki vin nan biwo l, ki di ke yo vin nan biwo. Majistra Garry Orélien li ba yo kòb li ba misye kòb pou ke misye fè dè aksyon pou li swa pou anile manda pou li swa pou voye moun vin kote l ke moun sa yo prezante kote yo ekri yo rele CSPJ a nou di ke li klè. An Ayiti, se yon bon maten, yon moun monte yon radyo, li pran yon telefòn, li rele, li sali imaj yon pèsonaj piblik. Se sèl an Ayiti ou ka jwenn sa. E nou di klè, bagay sa nou pap kite l. Sal imaj nou, imaj fanmi nou, imaj zanmi nou ki ap rele nou patou dan lemond, paske se la a nou te lekòl Ayiti la a, sa vle di tout zanmi, kamarad de pwomosyon, zanmi lekòl klasik, pwofesyonèl, m ap di nou ke nou konn pèsonaj la ki rele Gary Orelien. Mwen di ke mwen menm, pa genyen yon moun ki kapab oze di yon bagay konsa de lwen, voir moun nan kanpe pou l di l de prè, ke moun sa a vini avèk de bagay ki ekstrèmeman klè montre ke Gary Orelien patisipe nan ak de koripsyon, li vini avèk yon moun ki di ke li lonje kòb bay Gary Orelien pou fè yon bagay pou li anndan yon dosye. Je mets en defi a kèlkeswa moun nan de orizon kilès. Moïse Jean Charles, Ebyen toujou kanpe an one man show tout kote li ye donk li toujou parèt nan video jisteman pou kapab eksplike ki kote li ye. Fòk nou di ke Moïse Jean Charles twouve li nan kontinan afriken an nan tèt yon delegasyon kote ebyen li vin ta kapab di an kelke sòt resouse e eksplore opòtinite dafè pou Ayiti. Sa Moïse ye? Prezidan? Envestisè? Donk li twouve li nan Nijerya e Moïse Jean Charles pale de akèy la paske nan kad vizit sila a, li te fè yon pase nan Sena Nijerya a, ebyen kote ke li di ke genyen sa n ta kapab rele yon veritab ospitalite li dekri parapò ak vizit sa e parapò ak fason yo akeyi li. An nou gade. M kontan jan Nijeryen yo resevwa m isi an. Nou pa yon prezidan, nou pa yon prens non plis. Men. Afriken respekte moun ki gen valè, moun ki gen diyite. Yo konnen sa nan Ayiti nou soti, nou se pitit Desalin. Jan yo resevwa nou an, ke nan Sena kote yo resevwa nou, ke nan otèl kote yo resevwa nou, ke delegasyon ban nou pou akonpaye nou, ke polisye se, se vrèman yon bagay ekstraòdinè. Ayiti, nou sou wout pou nou sove, paske nou pa pou kò nou, lemonn kab avèk nou. Prezans mwen isi an, e pa kòm Moïse Charles non, se nan non pakèt jèn ki entènot yo, jèn ki anndan Petit Dessalines, ki sa ki pa anndan Petit Dessalines, ki anndan kolèj yo, ki anndan lise yo, ki nan dyaspora a, tout moun ki nan dyaspora a, peyizan, chofè taksi moto, klas mwayèn, yo te kapitalize, jèn yo fè poukile fè. E nan non m prezan isi an wi, pou m pale koze komès, pou m pale koze liy avyon antre Ayiti avèk Afrik, pou m pale kesyon min. Paske isi a plen min. Pou m pale kesyon agrikilti, pou m pale kesyon kilti, pou m pale kesyon spò. Se sa m vin fè la. Nou vin ouvè yon pòt pou Ayiti. Moun ki avan nou yo te dwe fè l. Men nou jodi a nou deside fè l. Paske Ayiti dwe pale avèk tout moun nan monn lan. Mèsi. Moun lachapèl, demen sou tèt. Moun Mibalè, de men sou tèt. Moun nan plizyè komin nan departeman de Lartibonit, dwèt sou bouch. Pou ki sa? Se paske genyen yon tip ki pèdi lavi l nan kad batay ki te genyen ant lapolis avèk de zòm zame o nivo de la komin de Lakwadèboukè. Nou wè yè mwen te fè yon emisyon. Emisyon pou mwen te di nou ke Patrice Israël li resevwa yon bal bò poumon li. Nous te souhaité gagner bonnes nouvelles concernant euh, cet ancien candidat au Sénat pour le département de l'Artibonite. Mais malheureusement, ces mauvaises nouvelles-là qui tombaient, Patrice, Israël, perdit la ville. Pour ceux qui le connaissent bien, Patrice Israël, c'est un dandy. Sa vle di, on bon moun, on nèg ki byen kanpe. Et puis c'est quelqu'un qui est toujours là pour écouter les autres. Se yon moun ki montre li jenere pa rapò ak kòz lòt moun. Se sak fè fò souvan li anbrase kòz lòt moun pou kapab fè eko ak pwoblèm yo pou kapab fè eko ak revandikasyon yo. Men ekoute nan kad batay sa a, li resevwa bal, li mouri. Donk, men sa k ap pase nan peyi Dayiti, chak tan gen yon grenn moun k ap pèdi lavi yo, ebyen bagay la parèt yon ti jan pi kawotik pou pèp ayisyen an. Se nan sans sa genyen Fleury Monel ki konnen pi byen pase mwen Patrice Israël e ki ap esplike kiyès Patrice Israël ye nan kad jounal Premye Okazyon Karayib FM. Byen avan mwen pale di pou n gade nan ki sikonstans, kite m fè yon ti istorik tou piti de Patrice Israël ki se yon moun ki leve nan Lachapèl e aprè kwa li te ale kòm pwofesè, li te pwofesè e aprè li te vini antre nan lapolis epi li te vin komisè divizyonè Pòtoprens, aprè l dirije BLTS, li te responsab ankò nan ins e dènye pòs li te okipe nan lapolis se te komisè nan Mirebalais e byen avan menm mwen salye. E yo swete kouraj, kòdoleyans avèk tout fanmi Patrice e egalman tout staf rezo moun tout moun nan ki se kote mwen mwen se yon manb nan pati an e ki tap batay anpil pou la chapelle pou Ayiti. Kite m di w e jan w sot di la Patrice Israël li menm aprè echèk li tap pran nan Sena de la Repiblik la kote ke li te poze kandida pou pòs senatè e li ta pral konvèti echèk sa an siksè oubyen an fòs pou ke li batay pou lakay. Paske kisa li te toujou di, lakay se lakay. Ebyen nan sans sa li wè depatman an vrèman vast kote ke pwoblèm depatman an boko pi grav, ebyen li te tounen lakay li e pou l te vin fè devlopman e konsa li te yon moun ki te espere poze kandida pou pòs depite nan komin nan. De la etan li t ap travay anpil, travay anpil swa avèk moun ki konsidere kòm moun ki pi mal yo nan tout seksyon kominal yo, e m ap di Lachabèl gen 2 seksyon kominal, ebyen Ki sa ki pase? Ebyen, li te bati yon pwogram ki se MISO ansanm avèk moun sa yo, yon MISO ki se yon pwogram sosyal e ekonomik. Li montre moun yo fonksyone ansanm, met kòb ansanm pou yo fè komès. Sa se pou yo, li se te moun ki t ap chèche pou plantè yo kote li te konn ba yo pwa pou yo te plante. e egalman li fòme yon gwoup rezo moun tout moun ki se yon gwoup jèn fi e gason yo menm ki gen yo endinye pa rapò avèk jan komin nan ye ebyen yo te met tèt yo ansanm pou yo te oryante yo vè yon chanjman kominal men aprè tout sa yo ebyen Patrice li menm Li te deside rantre Pòtoprens, se te mèkredi dènye. M ap di w ke madi nou te nan reyinyon e mèkredi li te di li ta pral Pòtoprens e li te gen pou li te vini yè. Ebyen, misye pandan l ap pase Kwadèboukè ebyen nan altèkasyon ebyen li resevwa 2 katouch. Ebyen youn te se te nan pwatrin ni e lòt la se te nan men li e ki rantre nan bò goch li, nou konnen bò goch la se yon bò ki vrèman sansib. Ebyen misye te ale lopital epi li te mouri pa la swit, se te yè o zanviwon de 11 è. E yon nouvèl ki mete tout la chapèl e an dèy, tout moun ap kriye paske nan dènye tan sa yo, M ap di w ke Patrice Israël li menm li se te yon moun ki te vrèman vrèman vrèman ap travay nan komin lan. E si w kapab remake li nan chak kay ozanviwon gen pou pi piti 3 moun ki konn nimewo li. Li resevwa tout apèl. nan nenpòt lè, sitou lè moun yo gen pwoblèm se li yo rele. Patrice Israël li menm te mete machin disponib pou tout moun nan nenpòt lè gen moun ki bezwen ale lopital li fè sa li san pa bezwen yon goud maryaj, antèman, timoun yo voye tounen pou kòb lekòl tout moun se oryante yo vè Patrice alò la chapèl ap kriye depa Patrice. e la chapèl ap kriye depa grand homme sa e nou pa konnen nou pa konnen jis kilè peyi a li menm la va rale yon souf e a chak fwa nou mwen menm konn ap pale avèk Patrice m konn di e ou se yon moun ki kapab viv nan nenpòt peyi li ye sou tè a ebyen konsa si ou chwazi rantre nan batay la e Patrice travay 7 jou sur 7 Pierre Enel. 7 jou sou 7. Nan nan mis yo, dèfwa l fè mis yo 2 fwa pa jou. Liv mete tan l disponib. Mwen menm ki konn ap fonksyone avè l, m konn di chèf la, kilè w ap fè yon repoze? Li mèt malad, l ap travay. Se pou montre ke yon amou pou lakay li, yon amou pou lachapèl, yon amou pou peyi li. M sonje ke swa nan mwa mas, anviwon 8 oubyen 9 mas, li te, ane pase, li te. bay Valery Numa yon konferans de près, yon yon yon li te envite nan nan emisyon Invité du jour. Ebyen e li te pale sou kesyon ensekirite a e swa 3 jou aprè e anviwon 12 mas polisye yo ta pral echwe nan zòn Vilaj de Dye. Se pou montre yon moun malgre li te kite lapolis la men tout sa ki ap pase li te toujou prè pou l te mete fòs li, ekspètiz li, savwa fè li pou l te mete nan balans lan pou ke peyi a te rale yon souf. E jodi a La Chapelle perdue, Ayiti pèdi yon pitit gason ke li ap difisil pou l pran. Sonj BLTS li toujou ap di li e pou ou antre nan pòs sa lè pou w soti souvan moun yo se 2 chemen ki genyen se sòf ou antre nan prizon oubyen ou mouri enben se nan tout istwa BLTS enben w ap wè Paty se youn nan moun ki rantre e l sòti san n pa al nan prizon san n pa mouri se pou moutre w detèminasyon li te gen, kouraj li, se pa yon moun ki te gen. BLTS, pwiske li te kandida pou dènye eleksyon yo, li te demisyone nan lapolis, kòman li te kite enstitisyon an? Wi, li te vin demisyone nan lapolis, paske lè sa Fanmi Lavalas te chwazi li, malgre tout tètrèd, men li te oblije ale. li te oblije rantre, li te oblije demisyone. E m ap di w, nan pòs li te okipe se, jan m te di a, se Mirbalè. Jiska dat, moun Mirbalè ap pale. Yè m ap gade yon mesaj yon moun Mirbalè ekri, li di konsa, nan dis dènyè ane yo, Ebyen ou pap janm jwenn yon moun ki okipe ki fè travay la si byen nan men balèt e Patrice ki laj Patrice Patrice Gaël li te gen madanm te gen pitit li tap mennen yon vi de fanmi li pat li pa tap viv an fanmi pi gwo fanmi ke li pa tap viv an fanmi men li te gen madanm li te gen pitit. Senmak nan departeman de l'Artibonite nou swete pou genyen yon fiksasyon pa bò kote lapolis sou Senmak. Paske bagay la dejenere, gang partou, e se veye y ap veye depi ou gen yon monnen nan men ou, y ap touye ou, y ap pran lajan. Nou wè sa ki pase yè nan komin sila. Moun yo avèk pil lajan nan men yo, yo kanpe devan yon mezon k ap vann moto, mezon Aodjin, Mezon an ki pa toujou ouvri a lè. E moun yo menm yo fè yon long fil datant paske yo bezwen achte moto swa pou sèvis pèsonèl yo oubyen pou kapab al mete nan taksi. Paske sè dènye tan, zafè moto siklèt ebyen sa li vreman an vòg nan peyi Dayiti. Men pwoblèm sè ke lè moun yo kanpe nan liy konsa a, vòlè, asasen, kriminèl, mafya, yo toujou ap kontwole moun sa yo. E se konsa, Bernard Naïb, pezible sitwayen li menm, li pèdi lavi l. Bandi yo tire l, yo pran 230 mil goud nan men li. Nèg yo te gentan ap separe lajan. Men ekoute, lapolis rive e yo arete moun sa yo. Men elas, Bernard Naïb pèdi lavi li, se konsa. Nou te pale sou dosye sa yè, men ekoute, on è venu avèk yon voice note de la part de yon sitwayen pou di, men sa k te pase a, o jist. Mezanmi kòman nou ye? M espere ke nou anfòm, ke menm jan, menm si jan peyi a ye, ke n ap lite. M panse depi nou tande vwa sa, nou wè kiyès k ap pale a. Mezanmi nou wè sitwayen sa ki kouche atè a la kap benyen nan sanl lan. Misye se moun Lyankou nan depatman Latibonit. Misye rele Bèna Nayib. Misye soti Lyankou maten maten jedi 20 janvye 2022 a. Li vin achte 2 motosiklèt nan mezon Awoudjin. ki site l nan ri Bonè nan vil Senmak, nan vil Senmak, nan mezon Wawoudjin nan ki si ki ki site l nan nan ri nan vil Senmak nan ri Bonè. Misye te misye misye misye te genyen 230 mil goud sou li ki entegral avèk 46 mil dola ayisyen. Li te vin achte 2 moto maten an. Sa ki pase, nou konnen biwo Ayiti, bon, biwo a menm si biwo a gen yon lè pou l ouvri, swa menm si se te di uitè, li konn pran nevè, dizè, biwo pa janm ouvri. Pil moun, m panse nou konn wè lè n pase devan kote y ap vann moto yo, kòman gen anpil moun, moun sou moun. Epi moun yo, moun yo gen kòb sou yo. Sa se yon bagay pou lajistis te di yon mo nan sa. Pou lameri tou, lameri sa se travay lameri l ye nan chak komin yo, nan chak vil yo. pou ka pale avèk moun kap dirije biwo yo, epi si moun nan, si pa ekzanp yap vann moto, nou gentan konnen swa nap vann 15 moto pou jounen an, 15 moun ki vini, 15 moun nap pran yo, m panse nou ka pase lòd avèk gadyen an oubyen sekirite yo. di depi nan apremidi depi nan apremidi a konn ale lap di ebyen mesye lè moun lè kliyan yo vin nan maten map vann 10 moto mwen ap vann 15 moto met 15 moun sa yo andan met 15 moun sa yo andan andedan fèmen baryè a epi rès moun ki deyò yo pase mesaj la di met tan moto nap vann nou pran nou pran 15 premye moun yo nou mete andan rès moun yo ki ret deyò si yon bagay rive yo se nou pa reskonsab nou pa reskonsab. Ebyen se nan kontèks sa a, menm mesye sa a, ki rele Bèna Nayib la, misye fè di lavil maten an la a, li sot Lyankou, li vin achte 2 moto, depa 5 èdi maten li kite Lyankou, epi li rive Spica, li gentan rive bonè, pou li ka pou li pou li ka pou li ka pou li ka rive tann swa pre dezyèm moun, oubyen premye moun, paske se nan goumen pou jwenn yon motosikèt achte. Ebyen misye arive pèdi lavi l e maten an nan 6 zè edmi 7 zè nan maten nan vil senmak e se te devan mezon moto a menm ke chofè taksi yo chofè de nèg gen yon gwoup gang ki site nan zòn fò lib nan vil senmak moun ki konn senmak konn zòn sa fò lib nan zòn fò lib gen yon gwoup gang la ki gage pi fò chofè taksi, se pi fò se chofè taksi ki entèn yo k ap opere pou yo. Ebyen, se nan kontèks sa maten an, chofè taksi yo ouvri bal sou moun ki te vin achte moto devan mezon Awoudjin Senmak la. Mesye sa a menm, se li menm ki te gen chans, misye te gen chans al achte yon bidon dlo pou l bwè etan l ap. rale valiz li depi devan mezon an poul pran kòb nèg yo pake yo brakel nan non yo brakel yo yo brakel pi ba men prèske prèske devan mezon an menm yo brakel misye misye tap fè tap fè tèt di yo vide bal sou misye yo pran yo pran valiz kòb la yal avèl yo pran yo pran valiz yo pran valiz kòb la e yo al avèl epi yo tire misye misye atè a. N ap mande ak lapolis epi lameri tou gen kontwòl gen kontwòl moun k ap vin achte sitou moun k ap vin achte motosiklèt yo mezanmi gen kontwòl yo gen kontwòl yo mezanmi paske lè malere a gen redi ou pa konn sa l fè li redi pou l fè 23 mil dola pou l achte yon grenn motosiklèt aktyèlman gen moto k ap vann 25 mil dola. Wi, gen moto k ap vann 25 mil dola. Lè yon nèg la redi l ap al achte 2 motosiklèt pou l al bay, lè nèg la vle achte moto yo, se kontra l al bay yo travay, l al ede, l al ede lòt jèn gason ki p ap fè anyen, li ba yo, swa li ba yo kontra pou yo travay. Ou wè yo touye nèg la, yo pran kòb la, yo pran kòb la sou li, sa vle di sa se travay lameri, avèk komisè gouvènman. nan chak komin yo, nan chak vil yo. Ou wè kòman nou ka rezoud pwoblèm sa a paske lè moun nan vin achte motosiklèt la, mezon an pa ko ouvri. Mezon an pa ko ouvri, li fè tout tan li kanpe deyò a. Epi kòb la sou li, li sible! Li sible! E se poutèt sa, tout kliyan ki te vin achte moto nan vil Senmak la, jodi a, y ap rele anmwe. Y ap di konsa ke lè yo vin achte moto yo kite yo fè twòp tan kap bine yo a. Ebyen se sam, se pou, si pa egzanp mezon an konnen l ap vann 10 moto pou jounen an, li pase lòd a sekirite a oubyen gadyen k ap jere, k ap jere baryè a, demen aprè midi a avan y ale, di mete 10 moun, mete 10 moun anndan pou mwen, n ap vann 10 moto. Rès moun yo ki ret deyò, se yon bagay rive yo, nou pa sikonse sa, paske nou te gentan di yo, men tan moto n ap vann. Men lè nou kite tout moun sa yo kanpe devan mezon an. Moun sou moun epi epi yon peyi tou pa bon menm gade sa gade gade kòman yon jèn gason yon trant trant nèg la gen trant kat an wi trant kat an li gen gade kòman li pèdi lavil mezanmi m espere ke mesaj mwen yo ap rive sou nou m espere lap rive sou nou e pou nou ka aranje bagay yo sitou devan mezon moto yo. Paske twòp bourara, nou sipoze anplwaye yon lòt estrateji. Ok? Pa egzanp, si n ap vann 15 moto, 10 moto pou jounen an, avan nou ale, nan apremidi, di gadyen an sa, oubyen sekirite, nan met tan moun andan. Tan moun, met tan moun, met tan moto n ap vann, met tan moun sa yo andan. Paske yo gen kòb sou yo, mete yo andan. Lè mezon an vin ouvri, konnya nou menm n ap sèvi moun sa yo. Rès moun yo, si yo deyò malè rive yo, deyò baryè, deyò lari malè rive yo, nou pa, lè sa a pa gen kritik pou mezon an. Oke. M espere ke n ap tande mesaj mwen an e l ap rive sou nou. On va refermer avec le dossier concernant Winther Etienne. Bon, m sezi wè bagay sa a wi. Bon, antouka, humm, bon m kite sa pou kòmantè yo. Men fò n di ke pòtpawòl Structure ki rele nou se revolisyonè, li minimize, tande byen, desizyon otorite jidisyè yo nan Gonayiv pou ta desène plizyè manda damne kont manm òganizasyon sila. Moun sa yo yo akize yo de tantativ dasasina kont premye minis Ariel Henry nan kad patisipasyon li premye janvye pase a nan yon mès tradisyonèl ki gen a wè ak selebrasyon 218 tièm anivèsè endepandans Dayiti. Nan menm sans lan, Winther Etienne menase li menm pou l mete men nan gagann chèf pakè Gonayiv lan, mèt Serard Gazius, li akize li kòm moun k ap vòlò tè. Tèt chaje! Ann tande Winther Etienne. Nan nou la a, n ap pwofite salye kouraj tout jounalis anndan peyi a, pi patikilyèman sa ki nan Gonayiv yo, ki nan peyi cho kote pouvwa a depi sou Jovenel ap eseye wè si y a detwi moun, m pa konn si kèk kontra yo gen ak kèk djab pou yo bay moun. Pandan n ap salye tou popilasyon an avèk kouraj li, E nap mande yo kenbe fèm pa lage paske sak kap pase nan peyi a la nou konnen premye viktim nan se yo menm paske se yo ki paka voye timoun lekòl se yo ki paka manje se yo ki paka bwè se yo ki pa genyen travay pou yo fè malgre yo vanyan vanyans yo ki te kèk kote yo dispoze pou yal travay ebyen nou salye kouraj yo e nou di yo kanpe la avèk nou paske sa nap chache a fò nou jwenn li sa nap chache a pa anpil. Se pèmèt ke tout moun ki nan peyi a depi l gen laj pou l travay epi li gen fòmasyon pwofesyonèl pou l travay, e sa k pa ka travay pou yo jwenn kòb prete pou yo fè komès pou yo viv tankou moun e pou lè y ap antre nan ti granmoun yo tankou m toujou di l yo gen pansyon yo pou yo genyen pansyon vyeyès yo yo asire l e si yo genyen pou yo al lopital pou yo jwenn swen lopital avèk ti kat asirans sante yo. E se sa k mete nou la a. E jodi a spesyalman nou envite laprès, se paske nou aprann avan tout bagay minis defans lan ki se Enol prepare plizyè reyinyon pou l atake Raboto paske li di fò l atake l, fò l detwi pi fò moun nan Raboto, se masak sa l ap prepare. A tèl pwen ke, apre tout reyinyon fin fè, pandan 2 jou la, nou wè mesye yo nan zòn nan, yo te tout nan riyèl Senpyè, yon pikòp avèk yon blende, yo rantre jous nan riyèl Senpyè, yo vini chak swa, pandan 2 sware, nou wè yo, y ap fè l. Nou te la, n ap gade yo, men erezman pou yo, yo pa t met pye atè. Men n ap tann yo, nou di sa jodi a. Se paske nou vle popilasyon an okouran de plan makabre asasen yo bay pou Enol la, melanje avèk Ariel ki te met ansanm deja pou yo tchwe Jovenel, yo konprann yo ka vin tchwe moun Gonayiv tou. Monchè, rat konnen, chat konnen, varik marye a ap rete la. Si se twò byen yo twò byen, nou konnen nan Gonayiv nou ka fè yo sispann byen. M etone anpil pou Edol ki t ap goumen kont diktaktè Jean-Claude Duvalier jounen jodi a se li menm k ap prepare masak sou moun Gonayiv. Mezanmi, bon antandè, salut, ay sa k pral pase a l ap pi terib ke sa k te pase an 2004 la. Pou ki rezon yo te atake nou nan Raboto? Nou di demokrasi a fòl total kapital. Yon nonm pou l rive sou pouvwa sa la se nan eleksyon. M dakò avèk Ariel asasen se nan eleksyon. Men kesyon n ap poze Ariel nan ki eleksyon l t ale li menm? Sa k te pase l pouvwa a? Sa k ba li l? Li bay yon koudeta, li tchwe prezidan an epi l kenbe pouvwa l nan men l e l do li pa son moun pou prale pou pran pouvwa a nan men l se nan eleksyon. Mwen menm nou di sa deja, si nèg Pòtoprens ap jwe, nou menm nan Gonayiv, nou menm nan Latibonit, nou pap jwe. Gen moun, gen ekip moun ki dakò, se 7 fevriye pou l ale. Mwen m pa nan ekip sa. Mwen m di msye pa gen dwa sou pouvwa ankò, Paske se vòlè lap vòlè, se tye lap tye moun, e se gras avèk de twa nèg y arete o nivo entènasyonal ki fè jodi a dosye asasina sou Jovenel la ap mache. Nou pa la pou nou vin defann Jovenel, se to asasen tou, se li menm ak tout madanm ni ki te tye Met Dorval. To asasen ki tye anpil lòt moun. Nou pap defann dosye yo, men jistis la pou tout moun. Menm jan tout moun ap mande jistis pou Jovenel, nou menm tou nap mande jistis pou Dorval a tout lòt moun ki ret asasinen anndan peyi a. Nou pare, nou pa pè pèsòn. Sèlman nou di popilasyon an, si nou wè lekòl pa fonksyone se pa nou, paske nou te gentan di tout moun pou y al lekòl. Bò isi a nou pa nan kont a legliz katolik. Swè te pase sou legliz la paske se yon bann gang, asasen ki te anndan legliz la, nou te vle arete yo, nou pa t gen lè tiye pèsòn. Nou t ap antre devan arete yo. Se paske n ap evite lanmò ki fè nou pa t antre anndan legliz la al arete Ariel a tout ekip li yo. E nou prete l sa, nou pa vann li l. Se pou rezon sa y ap atake nou? Ariel di fò l detwi pi fò nan nou nan Raboto. Li di fò l detwi tout militan konsekan ki nan vil la. Li menm li mete l avèk minis defans lan. E sa k fè nou vin denonse sa, nou di popilasyon an rete prèt. Moun kap vin lan mache yo, yo gen plan pou yo tire sou yo. Men men ki rezon. Moun ki gen magazen yo, yo gen plan pou yo kase magazen ki tou pre nou yo. Ki rezon menm ki pèmèt yap atake nou? Misye vle kenbe pouvwa a apre 7 fevriye. Li konnen se sèl fòs viv ki ka anpeche l rete apre 7 fevriye. Donk plan, premye kote pou l detwi, se Roysia. Pandansetan nou tout okouran, Matisan moun pa ka fonksyone. Site solèy moun paka fonksyone. Men sa yo pa priyorite pou li paske gang sa yo se gang pal yo ye. Asasen sa yo se asasen pal li ye, li pa enterese poul debarase yo, poul dezame yo. Si w tap tande yonn nan souflantyoul yo vòlè kabrit la, vòlè mont la, ou wèl di w si direktè sa ki la paka fè atak sou nou, paske misye se yon pwofesyonèl li ye, ebyen se pou yo chanje l pou yo mete yon lòt direktè. Ti vòlè kabrit la, m pa sonje non vòlè sa a. De kiyès wap pale? Li te vòlè kabrit li te al nan prizon deja. Li te vòlè kabrit deja, li vòlè mòt. Tande non pastè nan bouch ou. Paske w ka madichonnen. Nèg la an don akademi. Li vòlè mòt kòm polisye kan defwove anndan. Non sa yo pa site yo menm nan bouch pa m. Paske bouch mwen twò pwòp pou m site non vakabon sal, vòlè, visye konsa. Dè moun ki te dèyè 2 dè bawo, lap pale sou moun. Mande laprès tanpri sispann vakabon vòlè pale nan mikro nou. Kòmantè Etienne gen yon lo manda wi lapolis di l resevwa pou sa ki te pase premye janvye a kòman nou konprann sa? Lapolis gen manda lap resevwa depi 2004 depi lè prizon te kaze nèg yo fin kaze prizon yo laga ame yo wè bagay la twòp pou yo yo lage l sou do nou se pa de bagay nèg yo fè lavil la sou do nou nou sonje te gen yon manda komisè a te ban mwen pandan komisè a ban m manda tout zòn nan okipe pa polisye epi menm polisye pa l yo Ekip li al boule meri a sou do kimoun li lagel sou do Wintè Etyèn donk nou menm lè nap batay nou pa batay kont enstitisyon peyi a men nap batay kont vakabon pye sal nèg ki pa konn gen konviksyon nèg ki bliye ke se nan mitan pèp la yo soti kap kenbe zam pou tire sou pèp la eske nou janm wè raboto al atake komisarya nan. Se yo menm kap desann la yo gen lajan nan men yo menm jan ou wè Ariel te bay 42 milyon goud avèk mesye k responsab legliz katolik la e se nan kòb sa nou di poul pran poul ranje legliz la kote te pran bal yo e poul ranje kay tout moun nan iklèvo kel te tire sou kay yo poul ranje yo nou menm nou pa gen pwoblèm ak legliz katolik nou di sa deja. Ou pa bay enpòtans ak manda yo? Manda nou konn fè yo la nan vodou. Manda nèg yo bay la ki yes kap vin egzekitel. Sèke nou pa soti nou pa soti nou menm. Nou pa soti nou ret nan fyèf nou isi a. Nou soti lè nou vle. Bon mwen menm te byen lak dènyèman. M soti lèm vle. M pa pral soti al mache konsa janm vle. M mache lèm pito. Depi lespri m dim mache m mache. Depi fòs ki avèk mwen yo dim soti m soti. Apa dènyèman la m antre nan komisarya. M te gen 2 nèg avèk mwen. M jwenn 2 polisye andan. Yo pa menm rekonèt mwen menm. Men ou pa okouran de moun yo mete manda dèyè yo? Non, sa pa enterese nou. Dayè moun sa yo pa chèf ankò, se nou k pral arete yo. Nou klè sou sa, se nou k pral arete yo. N ap prepare, menm jan y ap prepare a, n ap prepare nou tou pou n monte al arete yo. Bon, se raive n ap veye lè l nan pakè a la pou n al pran l pou n arete l. Antouka, sèl sa m ka di, lè yon nèg ou se otorite, fè respè w. Ou pa ka otorite pou non ap site nan nenpòt ki bagay. Li pa nòmal. Men kòm se akizasyon, dèfwa akizasyon yo konn fonde, e dèfwa yo konn non fonde. Men, se trist pou wè, 2 nèg ki gen zam nan men yo ilegal, menase pou yo mete men nan kòlèt yon komisè gouvènman, menase pou tire yon jij, bagay la rive lwen. nan peyi dayiti. Antouka merci la fami kom toujou an maksimom de komantè an maksimom de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di a ke vou apresye le travay. Pi apre kes kon di? A la pwochen!